Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodia se lendi 20 mars 2023 ebyen nou kontan antre lakay ou kòman bagay yo ye nan kapital peyi dayiti bagay yo pa nan plas yo premyè enfo ke nou kapab pote ba ou se ke abitan fòjak yo nan komin kenskòf lanse yon SOS pou otorite yo nan peyi a e pou koz nèg ame ki yo menm. pa sispann fè zam yo chante nan katye istorik sila nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens maten lendi 20 mas 2023 a. Pou akonpli zak sa yo nèg ame sa yo mete barikad, mete dife nan kawotchou sou wout prensipal la daprè sous nan zòn sila ki kwè se yon operasyon piyay ki kòmanse sou moun ki abite nan zòn yo e operasyon sila kòmanse depi Nan lannwit 19 mars la mezanmi bagay yo rèd nan peyi dayiti non tande byen se ke sitiyasyon konplike pou moun fò jak puiske depi la sware di 19 ebyen bandi anvayi zòn nan yo mete barikad yo mete dife epi yo menm yap opere lakay moun yo kisa pou sitwayen yo fè eske sitwayen yo kapab defann tèt yo nan yon sitiyasyon konsa non. Se otorite yo, la polis ki pou li menm asime responsabilite li. Yè mwen te pale nan yon emisyon kote ke mwen te di ke gen yon sitwayen ki li menm pèdi lavi li e ke sitwayen sila a sa fè anpil moun mal. E mwen menm m ta kapab di m se premye moun sa fè mal paske lè yap pale m de sitwayen sila a ebyen fò m di nou mezanmi peyi a fini. Tande byen! E misye se youn nan nèg, voici la photo. Se youn nan nèg anpil moun konnen. Nou wè anpil nèg ap plenyen la a ki di le mond pran kou. Gran frè, zanmi m, modèl mwen. Yo rele misye Brasè. Ebyen, fò m di nou byen ke nèg yo touye misye. Sitwayen sa a gon kay l ap fè nan Dyèg, nan zòn Doko m kwè. Ebyen, Pandan pote boure a, nèg yo pote boure sou misye, yo touye l, yo mete dife sou kò a. E pandan yo ale, ebyen gen yon pati nan kò li ki pa boule. Se sa k fè yè mwen te lanse yon SOS pou m mande lapolis èske yo kapab vin avèk yon cha pou pran rès kadav la paske te gen yon manm nan fanmi an ki te kontakte nou pou di èske nou pa ka fè kichòy pou yo pou pèmèt ke yo rekipere yon yon ti moso kadav, ya va jwenn sa kòm senbòl pou yo antere. Ebyen, se tris paske nèg sa li menm son nèg, misye te gen opòtinite pou li te kapab menm ale Sendomeng. Li te gen opòtinite pou te kapab fè moun aplike pou li pou ale nan peyi Etazini. Paske banm di nou bagay. Gen anpil moun ki yo menm ale nan pwogram nan. Tande byen wi. Gen anpil moun ki an Ayiti ki fè moun aplike pou yo. Moun sa yo ki fè demach, paske gen moun se demach yo fè pou aplike pou lòt moun. Gen moun ki pa kapab aplike paske yo pa on time. Men gen yon pakèt moun mezanmi ki lòtbò a la. Gen moun k ap sot Ayiti. Moun ki lòtbò a kapab rete avè l wi. Konprann byen sa m ap di a wi. M pa di anyen pou m ofanse pèsòn. Gen moun ki Ayiti, ki vle ale nan peyi Etazini. Men moun y ap mande pou degaje yo pou fon jan pou aplike pou yo a, moun sa yo kapab rete avèk yo. Brèf, eben se pou m di nou ke sa fè mal anpil paske yon nèg konsa k ap goumen mesye. Madanm misye mouri m kwè nan tranbleman de tè. Nèg la te gon vye kay kay la kraze. Misye goumen mesye. A pitit li yo men. Li bay ti moun yo lavi. Li bay yo edikasyon. Ti moun yo fè inivèsite. Pendan. Misye pral fon vye kay pou l rete. Pou o mwen. Pou l kapab viv. Laj gran moun ni. Ebyen men sak pase. E yo touye l. Yo touye l. Se konsa bagay yo ye nan peyi Dayiti. Donk wap viv e m ta kapab di on moman yo kapab kidnape vi w, on moman yo kapab touye w paske lavi w pa depann de ou ankò. Tèt chaje. Antouka fò m di nou ke genyen yon kadre nan brh nèg yo asasinen pandan yon kidnaping rate. Bagay yo rèd wi mezanmi. Responsab kès nan. Bank Repiblik Dayiti, Eric Casséus. Li menm mouri se te samdi 18 pou louvri dimanch 19 mas 2023 nan lopital Bènamez kote yo te ale avèk li aprè li fin blese pa bal nan Pòtoprens. 42 zan karyè. Nan brh, li pran yon bal tèt nan kad tantativ yon kidnaping sou Gran Ri nan Pòtoprens nan aprèmidi 18 mas 2023 a. Atak sila a li fèt tou pre ansyen boulanjri Sen Marc ak kèk mèt bank santral nan moman viktim nan tap kite travay li. Eric Casséus asasinen alòske li te dwe pati an retrèt nan yon semèn. dapre sa yon pwòch brh fè konnen. Sitiye o kè d'un santrovil kaziman abandone, ak sivil ame ki ansèkle li, Bank Repiblik Dayiti gen difikilte pou kapab garanti sekirite anplwaye yo ki, twò souvan, toujou nan gwo difikilte pou yo rive lakay yo lè y ap sot travay, e lè gen gè ankò, yo nan gwo difikilte pou kapab bay sèvis e pou retounen lakay yo. Se tris. Bagay yo grav, bagay yo vrèman grav nan Pòtoprens. Pandan nap anrejistre emisyon sila, yo fè nou konnen tout kote se bobo, bobo, bobo, kwadèboukè, pwoblèm. On vyen de nou sinyale ke o nivo de Klersin, zòn But Bwaye, ebyen eh gen gwo pwoblèm. De tout manyè, se nèg yo ki gen zam nan men yo. Se nèg yo kap fè e defè. Men depi kèk tan la mesye. Fò n di ke m wè nou pa vle tande anyen. Mwen pale avèk nou, m pa gen pwoblèm mesye. Nou mèt kòmsi kraze brize men omwen fò n kite yon ti koulwa pou moun pase. Bon si n ap kraze brize mesye, nou okipe tout wout yo, sa nou di moun fè la a? M ta renmen nou di m, paske lapolis li menm li depase par les evenman. Si lapolis depase par les evenman mezanmi, kisa nou menm nou dwe fè pèp la? Pèp la pa ka fè anyen. Men, omwen, jounen jodi a la a, m panse ke fòk omwen moun ki kapab asime responsabilite yo nan peyi sa a, ke yo asime responsabilite yo paske sa k gen la li twòp pou nou. M pap pale anpil paske m genyen de gwo dosye m ap vini avèk yo enpe pli ta pou nou. Men fò m di nou ke, mezanmi, tanpri souple, pa kite n peri konsa. Ariel, swa fè yon bagay, fè yon bagay. Paske m wè tout sa w ap fè la se teyat. Yo sanble ak teyat tout sa w ap fè la Ariel. Paske nou pa ka nan sa n ye la, ou fè apèl ak lame, dat konsa m pa ko wè lame a kanpe anfas Vitelòm la. Paske pa bliye, Vitelòm ak ti makak gen yon plan la a, nèg y ap kraze Petyonvil, nèg y ap kraze Tomasen. E sa pou nou konprann nan. Ou wè aktyèlman la, tout moun Tomasen gen pwoblèm. Tout moun anlè a nan difikilte paske sa k ap fèt la a se yon mache jwenn. Ou wè yo nan Fò Jak. Y ap file, y ap monte toujou. Sa vle di Vitelòm pral jwenn avèk Ti Makak anlè a la a epi Bwa Kale. Epi sa w tande a la a tout moun anlè a nan pwoblèm. Epi nèg yo pran anlè a la a yo enstale kò yo kòm gran chèf. Men mesye, nèg yo gen anpil sòlda wi. Paske chak jou w tande yo nan yon zòn. E yo pa janm anpann solda. Yap kraze brize. La polis la. La polis pa ka paret. Ariel fe apel a lame. Li lel te tan pou mete lame deyo. Nou pa e nan peyi etazini la yo rele e denye enstans nan lame ya. Depi yo fè apèl avè l jodi, se touswit wi. Men, lame a li menm, nan dènye ane la, èske lame a gen ase ekipman? Sa se kesyon pou nou poze tèt nou. Hein? Epi èske bagay lame sa se pa yon fantezi? E pa yon teyat tou? Paske, nan sa nou ye la a, Ariel ka nan konplo a wi. Ariel ka nan konplo pou likide peyi sa. Ariel ka nan konplo Pou pi fò moun mouri nan peyi sa. Ou konnen sèl lè m pap pale ankò? Se lè m wè kòmsi tout moun fin mouri epi se bandi ki avèk zam nan men yo. Lè sa map antre tèt mwen nan yon twou. Men toutotan gen moun sou latè. Gen moun nan peyi sa. Paske gon bagay pou nou konprann, se pa nou tout ki ka ale Etazini. Menm la Sendomeng gen moun ki pa ka ale. Men sak pa ka ale yo fòn pale pou yo. Ou konprann? Mwen pa vle se sitiyasyon pou fèm kite peyi sa. Kòmsi m ka deside kite yon bon maten m ale epi m tounen. Men se pa sitiyasyon ki pou fèm kite l. Fòk nou rive nan yon moman pou tout moun pran konsyans. E m mande pou tout sektè nan peyi sa ini. Paske mwen m santi se sak pou sove nou. Tout ougan fon sèl. Tout katolik fon sèl. Tout pwotestan fon sèl. Tout mason fon sèl. E pi envoke sa pou n envoke yo. Fè yon jou de priyè pou Ayiti. Pou wè si bagay yo ap kapab kontinye kon sa. Hein! Yon pakèt gwo peyi la. Yo pap fè anyen. Gade sa k pase Mali la. Hein! Ou wè li? Mali mete Lafrans deyò lakay li. E pi gon koperasyon avèk Larisi. E paske nou mal sitiye wi. E paske nou mal sitiye. Si n te byen sitiye dat konsa nou te gentan lonje men bay la Risi. Wi! Epi wè nèg y ap fè makak kounye a epi la Risi di Mali pa okipe w m ap voye bay ba ou. Depi la Frans pase nan espas ou a n ap manyen l fò. Wè kounye a nèg yo pè. Yo kòmanse pè. Yo lanse yon manda entènasyonal kont la Risi. La Risi li menm Poutin lage yon manda entènasyonal kont tout jij nan lakou penal entènasyonal yo. Ala bagay mesye lè yon nèg ou gwo ponyèt. Men Ariel podyab li ret a moun, Ayiti mal plase, Ayiti ap toujou rete a jenou, se sak fè w wè jounen jodi a la tout Ayisyen ap di viv Poutine men podyab nou pap janm ka jwenn Poutine paske sanba grif yo nou ye, gwo peyi yo antann yo tou wi pou yo pataje jewografi haa konprann byen wi. Dezòd ou wè k fèt la la k fè nèg yo ap tape Ukraine nan la se paske. Ikrèn dezoryante paske kote w ye a la ou anba bouch Larisi. Menm lè tout peyi t ap ba w zam ou p ap kapab kanpe goumen avèk Larisi. Konprann byen. Men nou menm tou nou mal sitiye. Larisi p ap ka vin fè anyen pou nou. Se sèl Bondye k pou di yon mo pou nou. Men sèl sa m konnen. Si tout peyi a ap efondre, n ap rete an dènye.